Medam ti mesye gwo bonjou ak bonswa pou nou tout e byenvini sou chanèl Paula TV lakay Ayiti Gran Kòm jodi an se dimanch 16 avril 2023 nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou E pou nou kontinye enfòme w sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, men avan tou kòm dabitid, n ap pran yon ti tan pou nou di yon gran mèsi ak tout moun, tout zanmi nou yo, tout konpatriyòt de patou atravè mond lan, atravè peyi Dayiti presizeman. Enben nou di w mèsi lefèke ou fè chwa de TV Lakay pou enfòme w e n ap toujou la darachpye 24 sur 24, n ap kenbe w enfòme. Medam ti mesye nouvèl la gaye nou pral envite w tande kèlk odyo la nan video sa enben nouvèl la gaye wi chèf gang ti makak nou konnen ke lapolis mete 3 ka mò enben gen kèk odyo la men se 2 moun nan blòk ti makak nou vle pale nan blòk laboul e sou fèmat anwo. Men men ki fè odyo sa yo pase atravè kèlke gwoup Whatsapp pou konfime ke ebyen Ti Makak la a misye ta kache oubyen ebyen ta rezide li lakay yon kouzen boujwa e donk e òm dafè e kandida a la prezidans Reginald Boulos e se lakay yon kouzen Reginald Boulos ke Ti Makak li menm Enben misye ta kache la ap pran swen paske nou konnen lapolis manke fini avèk lavi atis la e nan moman nap pale la chèf gang ti makak misye lakay yon kouzen Reginald Boulos e donk misye li menm lap pran swen. Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou, lapolis kontinye ap make pwen, lapolis kontinye ap mete enben e donk nèg ki pa dwat yo anba kòd enben jodi a la a nou ka gade sou paj ofisyèl e Allo Lapolis kote enben lapolis mete anba kòd Roberto Pierre enben e misye gen divès akizasyon sou li kòm kwa l nan trafik zam ilegal ak minisyon sa nou di katouch E misye nan divès lòt dosye ki pa fin twò klè nan peyi a, enben nan dat ki te 14 avril 2023 lapolis t ap mennen ankèt pou jwenn enben kòman yo ta ka mete enben towo sa anba kòd e nan moman n ap pale la a enben Roberto Pierre misye anba kòd e nou pral envite ou gade foto towo a e lapolis sezi yon pakèt bagay ke nèg sa li menm li te genyen s on peyi difisil. Ebyen m swete gon ekip lajan tou se pa de twa lajan pakèt mago lajan medam se mesye ebyen lapolis mare towo a lapolis metel anba kòd ak zam ilegal anpil anpil anpil anpil katouch ebyen towo sa te chaje yon ekip transmetè tou m swete genyen Ebyen la polis la a ki fè travay sa ki fè gwo kou sa ke nou bat bravo pou la popo kontinye mete nèg ki pa dwat yo anba kòd quand il s'agit de izo baz 5 segond nou konnen la polis mete avi de rechèch dèyè izo e sa li sisite anpil kolè divès moun ki mande kisa la polis ap regle konsa ebyen eske nèg yo pa konnen ki kote chèf gang izo ye wi. Eske lapolis pa ka antre nan vilaj sa a se yon gwo dout paske pou jan nèg vilaj ekipe pakèt kamera toupatou pou nèg yo gen kontwòl lapolis men se pa yon operasyon ki ka fèt konsa konsa fòk nèg yo ta gon 3 4 5 elikoptè anlè a k ap mete bagay nan nèg yo anba yon fason enben pou lapolis ka jwenn fasilite antre anndan vilaj men si se pa leka nou pa genyen espwa Operasyon sa li menm la bay rezilta antouka video sa tou nou pral envite w gen detay sou divès lòt chèf gang ke lapolis enben mòtèlman blese nan moman nap pale la lapolis ap make pwen e nou bat bravo pou sa e pa bliye ou sou TV lakay rete gade video a jiska la fen guys nap tounen pou yon pwochèn video. pwoblèm men si se enfòmasyon sa nou genyen tèl moun te nan tèl zafè tèl moun pat nan tèl zafè nou menm nap lagel san filtè Kel fwa plezi ou pa men lesansyèl se su e sèten nou menm nou kanpe kote ke nap toujou di nou kont tout fòm de kidnaping medam mesye paske bagay sa yo pa gen plas yo men avan sa medam mesye pèmèt ke nou menm nou salye pradèl depi senmak nou gen anpil enfo pou ou pradèl kòman nèg ye. Nou konnen o nivo de Ayiti, ebyen chak jou ke moun leve, ebyen se zafè kidnaping ke anpil moun yo menm yo sanse ap pale kote ke gwoup bandi yo ki sanse ap teworize popilasyon. Ebyen nap di w lapolis o nivo de depatman lwès patikilyeman, ebyen nap di w ke polis yo ki oblije kenbe. Li gen Petion-Ville seryezman paske nou konnen kote ke bandi yo menm yo pran zòn Petion-Ville ebyen kote ke se la gwoup gang Ti Makak la li menm ki sanse chita e kote ke li menm li sanse ap opere. Men ap do ke lapolis nasyonal Dayiti ki depi se dènye jou la e kote ke lapolis li entansifye ebyen operasyon li nan Petion-Ville. Pou kapab trake bandi yo, lapolis nasyonal Dayiti te enfòme ke yo arive entansifye operasyon yo dan le wotè de Petyonvil, notamman nan zòn Tomasen, Laboul avèk lòt zòn yo, kote ke lapolis ki gen de anjen lou ebyen enstitisyon an ki te itilize ebyen pa fòs de lòd yo ebyen pou yo kapab trake gwoup gang e kraze baryè ki dirije pa le nome Vitelòm Inosan. epi avèk alye yo, pa egzanp tankou Carlo Petit-Homme ki ap opere konjontman ebyen o nivo de komin nan. Selon lapolis, ebyen an depi de lasasina de twa polisye nan zòn Tomasen ebyen semèn ki sot pase a, ebyen n ap di ke malfra yo, lapolis li menm li enfòme ke operasyon yo ap rapousuiv. Pandan semèn nan e gen plizyè bandi ki tiye e ben pa fòs de lòd yo, se sa ke responsab lapolis yo menm ki di yo detèmine pou yo kapab trake e bandi yo jiskaske yo arive e rantre nan dènye retranchman yo. Nan menm kad operasyon sa ke lapolis te sanse ap mennen la e ben kote ke. E nou konnen ke bandi se ti makak, ebyen tout enfòmasyon ki ap sikile ki di ke e ti makak li menm li pran bal, e kote ke nou konnen gen frè l ki arive mouri, gen anpil bandi ke lapolis li menm li arive touye, ebyen lapolis li menm li kenbe zòn sa seryezman, ebyen nap di w ke se youn nan operasyon ke lapolis li menm ap fè ke anpil moun yo menm yo di ke wi, paske si w ap fè operasyon epi tanzantan ke ou sanse lage l. Ebyen ou kapab rantre nan sitiyasyon sa. Ebyen nou prale dirèkteman pou n kapab swiv reyaksyon kèk sitwayen nan zòn nan ki yo menm ki tap konfime ke Ti Makak li menm li arive blese epi tou li pale de o nivo de yon boujwa e se la famiy Boulos ebyen se lakay li kote ke yo menm yo ta ale. Ebyen ann ale pou n al koute ebyen deklarasyon kèk sitwayen ki yo menm ki e t ap pote detay ebyen sou e boujwa sa ki ki menm ki kenbe ebyen e ti makak kote ke lè yo rive kay boujwa vre yo jwenn daprè enfòmasyon ke moun yo di ebyen jwenn tras sa ebyen nou panse ke se yon boulos ebyen n ap di ke nou konnen e o nivo de dosye sa yo se anpil nan e bandi sa yo ki yo menm ki e se ap opere pou boujwa ebyen an n al swiv reyaksyon kèk sitwayen ki yo menm ki t ap eseye e pote plis detay an n al swiv. Vwala e medam mesye nap envite w tande odyo sa se trè trè enpòtan kanmenm e nan kad odyo sa akizasyon sa ki fèt dirèkteman kont yon fanmi boulòs ki ta kache ti makak evidaman pandan nap pale la nou pral tande plis e se si e sèten misye blese misye blese medam mesye ban nou envite w tande odyo an jan nou di l nou gen apeprè 2 odyo pou ou Epi nap remèsye tout zanmi bò kote pa yo ki ap chèche enfo, ki ap voye yo pou nou. Epi evidaman enfo sa yo se son dè enfo avan ke nou lage nou verifye pou pa di se nenpòte kwa. An nou tande premye vèsyon an. On m'a dit que la police a débarqué chez Ti Macaque, ils ont trouvé sa femme et puis on a demandé à la femme où se trouve Ti Macaque, la femme a dit que Ti Macaque n'est pas dans la. maison. La police a dit oui, ils, sont, ils savent qu'il n'est pas dans la maison, mais ils savent qu'il est blessé et qu'il se cache. Où est-ce qu'il est caché La dame a dit qu'il ne peut pas leur révéler là où il se cache. La police a dit, ah bon, vous ne pouvez pas dire où, où, est caché Timakak, on l'a peut-être battu, elle a fini par avouer que, la, s'est réfugié chez un gros bourgeois à la boule. Ensuite, on lui a demandé de, donner le nom du bourgeois. Elle n'a pas voulu. On l'a peut-être encore battue et finalement, elle a révélé le nom. Il paraît qu'à ce moment-là, ils ont débarqué chez le bourgeois. Il y a eu des arrestations. Alors, je ne sais pas s'ils ont trouvé Timakak, mais et c'est tout ce que je sais. Mais ils veulent pas. Qu'est-ce qu'il a fait Il a affiché la photo tout petit sur YouTube pour dire qu'il ne peut pas divulguer le nom du bourgeois, mais qu'il peut par contre mettre une petite photo, donc d'aller vérifier la photo. Ce qu'on a fait Moi j'ai vu le nom et. Voilà, sa se premye vèsyon an. Dezyèm vèsyon an medam mesye, kote ke nou gen plis detay ankò, n ap raple w lapolis ki debake, kote ke jisteman ebyen yo pale de yon boujwa, ebyen an n ale plis an pwofondè. Bon ti makak menm lè nèg yo barel anlè a papa misye pran katouch epi kounya ti makak kouri yo gon fanm ki t avèl yo pran fanm nan lè lapolis kòmanse ba fanm nan presyon fanm nan fanm nan di se ka yon kouzen boulos Eske n tande medam mesye eske n tande eske nou tande epi evidaman jan de enfo sa yo se de enfo ke yo pa vle ke medya yo konnen se pou tèt sa nou di lapolis pèsonèlman menm lè nap felisite men lapolis e pa tout tan pou nou felisite yo paske mesye sa yo nou toujou konnen yo gen bòs yo gen mèt m panse fò n ta repran vòys lan pou bann repran vòys lan. Bon ti makak menm lè nèg yo barel anlè a papa misye pran katouch epi kounya ti makak kouri yo gon fanm ki t avèl yo pran fanm nan lè lapolis kòmanse ba fanm nan presyon fanm nan fanm nan fanm nan di se ka yon kouzen boulos ti makak al kache wi Lè la police debake ka kouzen boulos la menm li jwenn san san ti makak anndan vre wi tras san ti makak anndan an men yo gentan men yo gentan fè fè ti makak m tande swa vitelòm oubyen oubyen izo gentan voye pran misye a la police la police arete boujwa a menm m konnen yo pap kenbel non. Eske n tande medam mesye? Donk se sa nap di sa vle di ke ti makak yo jwenn san ti makak kay boujwa kounya la si nou te gon bon polis vrèman eske boujwa sa Pa bliye ke nou menm nou pa, jan nou di l, nou pa sou lè lye, sa se moun ki nan zòn nan ki rapòte, ki voye di nou, ki voye vòys yo pou nou, medam, mesye. Kounya la, teknikman, apre ke lapolis debake, yo jwenn 100 ti makak kay boujwa sa, èske yo pa ta dwe mete boujwa sa anba kòd, jan nou wè ke Laurent Lamothe te fè, nan kesyon kidnaping, èske yo pa ta ka, fanmi Boulos sa, yo pa ta ka mare l? Se serye, se serye. Ban mwen sa, ban mwen opinyon e Lionel. Lionel nap salye w. Nou dekrete la pèmanans ansi atravè enfòmasyon sitou enfòmasyon de premyè men ebyen nou toujou ap chache ebyen vrè vèsyon ebyen jan ke nou menm nou te deja di l nou te deja ba ou scoop la o nivo chale moun afè botigi nou te deja fè ou konnen ebyen ti makak li touche e ti makak li ta touche sevèman pa bal frè l ki mouri E madanm li tou lapolis arive arete e nan kad enfòmasyon nou kapab nou rive konfime. 28 minutes parapò avèk enfòmasyon sa nou kapab di se si e sèten e Ti Makak li menm te sanble refije l Kay Oboujon anlè a ou de lè otè de Laboul kote ke nou vin aprann tou kèlke tan aprè Ti Makak li te de pasaj, yo te oblije voye l nan vilaj epi al jwenn Izo. Li te pase pa Gran Ravin, apre sa Izo voye pran l. Pou moman sa a, daprè enfòmasyon ke nou genyen, Ti Makak ta sanble ap pran swen. Donk, m panse ke lapolis kapab kontinye avèk seri de operasyon yo, enben finalman yo kapab kontinye. Mache pran lòt prèt mesye yo paske kanmenm nou wè lapolis la ki detèmine pli ke detèmine e se pou la premyè fwa nou wè lapolis polisye yo apre yo fin asasine 3 frè dam yo yo deside yo di yo pap bese lè bra e frantz elbe oblije mache avèk yo frantz elbe oblije kanpe bò kote yo men fòk nou di se polisye yo menm e nou wè la ta pral genyen inite espesyalize swat ki ta pral deplwaye melanje avèk lòt mesye yo. Pou ke yo kapab bay rezilta ki la, e yon rezilta kan menm ki se yon gran rezilta, yon trè bon rezilta, e kote ke pou yon enyèm fwa, yon baz de gang nan kapital la ki rive kraze an palan de baz ti bagay yo te konn etabli nan Nò. Nou poko ka satisfè. Ti bagay ki pa ka debake kay swadizan yon frè, yon kouzen Boulos, medam mesye. Ti makak debake kay yon kouzen Boulos, Pou yo, kòm si, pou jodi a la, pou pandan n ap pale avèk ou la, poko gen okenn rapò lapolis ki sòti, kounye a la, mesye sa yo, lè yo arete yo, se touswit yo relache yo. Se touswit, touswit yo relache yo, medya, si se pa vòys sa yo ki gentan vin jwenn nou la, epi n ap remèsye zanmi yo, tanzantan k ap voye ba yo pou nou. Gen de fwa, kòman nou fè konnen se souvan lè, lè bagay yo ap pase, se swa yon moun pou pou dizab ki te gentan pran yon foto, ki te gentan fè yon vòys. Ou konprann? Jan de bagay sa yo, yo pa vle l sòti. La e se enpòtan donk fòk gen fòk bon gade byen ou pral tande pòt pawòl lapolis la medam mesye m bann garanti sa nan semèn nan la li pral sòti yon deklarasyon bon finalman e nou menm nou demanti e rimè ki ta di ti makak te te ki te al kay yon frè bou yon kouzen boulos ann gade pou n wè se sa yo pral fè ok yo pral di yo pral di se te pa vre sa se klè. Alò, fòk nou di Jimmy avan ke nou bay paralèl Mike la, te genyen, nou pale de anpil sòlda ki rive mouri, gen sòlda ki la pito mouri al bay ranfò, lapolis touye sòlda sa yo, e aprè, ebyen lòt se mesye menm, lapolis pwès fin.